Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M pap vin pale anpil nan kad emisyon si la paske euh, je me san pa tro byen, nou nan stad rekuperasyon. M gen 2 dosye m vin pale de yo nan kad emisyon si la. E premye dosye a se m ta kapab di yon sòt de revandikasyon. E m ta kapab di sa se yon mesaj pou frè m yo ki kenbe zam nan men yo. Ki yo menm tou genyen revandikasyon pa yo. Dezyèm nan, se videyo yon bandi ti bwa ki live ki ap reponn kestyon e n ap tounen touswit pou nou kapab boukle. N ap pati pou... Premyè enfòmasyon. Genyen yon sitwayen non li se Jean Joseph Hudson Bassinet. Yo kidnape sitwayen sa non lwen de Tòksèl. Depi lè yo fin kidnape li m ta kapab di a chak apèl gen yon gwoup de bandi ki revandike otaj sila. E mesye sa yo toujou ap mande lajan. A chak fwa ke la famiy apel, genyen yon ti lajan kom si pou yo bay, san yo pa konnen nan men kiyes lajan sa ap tonbe. Men dezyem bagay pou nou konprann se ke enjenyè sa a, se yon tet fanmi. Twazyem bagay se ke misye ap soufri. Paske misye gen yon maladi aparaman, chak de twa jou li ta sipoze lopital. Imajine mentnan, li nan men ravisè yo. Se paske dosye a m ta kapab di li touche m anpil ki fè m parèt pou m kapab fè emisyon sa paske mwen menm tou m pa santi m byen. Nou kapab imajine. Donk, mesye, m panse ke fanmi an pale avèk nou. M ap mande nou yon ti kras mansyetid. M pa vin fè bri nan tèt nou. Men nan non fanmi an tou m mande nou. Pitye. Paske sa kapab rive, nou chwazi lage sitwayen sa apre 2, 3 jou. Men, nan lè pou n te lage l la, nou pa t lage l nan lè sa a. Epi nou gade nou wè, imedyatman nou lage l pou 1, epi se lamò ki vini pou 2. Tanpri, si n ap fè yon byen, fè l pou l parèt byen. Paske m panse ke nou gen entansyon relache li. Men n ap peze sou kòd la toujou. Tanpri, lache kòd lan. Paske Moun yo nan difikilte, moun yo gen yon sòt de apreyansyon lakay yo, paske le ti pi le malad, yo pa konnen ki nouvèl ki kapab tonbe. N ap envite w tande youn nan manm fanmi an ki se Marie Rochelle, Daniela Bassinet, ki li menm ap mande nou yon ti kras pitye tou. Bonswa Ayiti! Bonswa le mond! Aprè midi a m vini pou m vin pale avèk mond lan an jeneral, paske m kwè tout moun ap tande jan m ap pale la. Anpil fwa nou wè yon moun ap mache nan lari a, nou pa konnen moun nan, nou konprann moun nan son moun swa ki an sante oubyen ki plen lajan. Souvan moun nan pi mal pase nou lontan. M ap eksplike nou yon bagay nan enjenyè basinè ke ki kidnape madi ki te 16 out 2022 apati setè nan aswè. Ebyen, m ap di nou byen, Enjenyè Bassine se yon timoun ki leve nan Mowon, li se moun Jeremi, Grandans. Se yon nèg ki leve madanm li mouri nan tranbleman de tè la pandan madanm li mouri, li lage l avèk 2 timoun, madanm nan mouri avèk tout yon timoun kenbe sou ponyèt li, l mouri, se li menm ki ame le, ki ame tèt li avèk kouraj li, avèk kèk lòt senpatizan ki tere madanm nan pou kont li lan kay kote madanm, lan kay li kote yo abite. Ebyen apre lanmò madanm nan, li te vini jwenn yon dam, li panse li te ka viv avèk dam nan, dam nan leve, dam nan se te jwi li te vin jwi misye, li leve, li kite yon pitit lan men misye ankò, vin fè l gen 3 pitit sou ponyèt li, se li menm ki manman yo, se li menm ki papa yo, dam nan file l al sendomeng, l al regle sa nou konnen moun konn regle sendomeng nan avèk sa l posede a, m pa bezwen, m pa bezwen fin di nou tout bagay. Ebyen jounen jodi a li kidnape tout timoun sa yo lage yo pa gen moun kap fè anyen pou yo. Mete sou li enjenyè Bassine se yon nèg ki fè kansè. Lè nou ranmase yon moun nan lari a nou konn ranmase l pou nou touye tèt nou tou fòk nou pa fè sa. Nèg la son nèg ki fè kansè se sou medikaman li ye depi jou a nou kenbe l. Lè nou lage l, nou pa konn kisa n ap lage a. E nou pa konnen ki konbyen lan nou ki ka gen pwoblèm paske maladi sa yo e pa maladi k jwe. Antouka, mwen menm kòm ti sè li, mwen priye nou an gras pou nou lage l. Nou p ap gade sou afè de lajan, nou p ap gade sou bagay konsa. Si se pou viktim de sosyete a, Se nou menm fanmi m ki viktim de sosyete a. Paske tout sa sosyete a mande nou pou nou fè, nou fè tout. Men sosyete a pa ofri nou anyen an retou. Se nou menm k ap bat tèt nou pou kò nou, pou nou ka viv. Manman enjenyè a pa gen lontan depi l mouri. Madanm li mouri, li menm ki antere l. Tout sa gen tan ba l twòp pwoblèm lan tèt li. epi poul vin sibi de kidnapping sa ankò map di nou sa nou tout gen menm koulè nou tout se frè ak sè yon sèl bagay m ta di nou mesye moun pa gen moun ki ta merite pou yo kidnape yo men si nou k jwenn moun nou kidnape nou ta sipoze kidnape moun nou konnen nou ka jwenn yon bagay moun nou konnen ki fè lavi a janl ye a m pa bezwen detaye anyen mesye nou konprann mwen Mesye se frè nou ye tande lage enjenyè a pou lal jwenn timoun li yo. Ebyen tout moun kap tandem papam avèg manman manman enjenyè basinè mouri madanm li mouri sa vle di sa fanmi ap fè pou ou li pa ka fè tout pou ou. Se li menm ki lage, kwa ou wè m di nou an, k ap kouri moute, kouri desann, pou l wè si timoun yo ta manje. Lè nou wè nou nou kidnape l la, s on ti manje l ta pral achte pou pitit li yo. N a egzamine nou gen pitit tou, lè timoun grangou, kòman sa ye? Lè yon moun grangou, Kòman vant ou ye? Konbyen pwoblèm ou gen? Ou pa wè nan je, vant ou, ou santi ou pa ka mache? Mesye m pa bezwen esplike nou, nou konn sa k rele grangou. Ebyen se Daniela Bassinet k t ap pale a. Mesye m priye nou, lage enjenyè a tande, lage enjenyè a. Mesye, mwen di nou sa sensèman. Mwen se yon fanm. M wè s on pil bèl jenn gason nou ye. Nou te kab kon disip mwen. Nou te kab nenpòt sa l ye a, reyentegre nou nan sosyete a. L ap pi bon pou nou. Mwen menm, m bezwen nou, m mande nou sèvis nou. Lage frè m nan. Lage enjenyè a. Lage frè m nan, lage enjenyè a. Sa a ap itil nou tout e se ap yon bèl jès pou nou tout Ayisyen pou nou fete yon viktwa ke nou tande moun ki pale avèk nou. Mèsi mesye, m konte sou kolaborasyon nou. Lage enjenyè. Ann al nan ti bwa non. Ti bwa bandi sa a. Bon, tout nèg yo moute live kounye a papa. Nèg yo moute live, y ap reponn kesyon. Nan moute live, moute live konsa, m panse ke yon bon jou. Sèvitè de la repiblik nan ki sans ou byen kijan m te ka di sa eee ok nan ki sans. Ou pa bezwen pè poze m kesyon w vle non men, m trè rilaks, m trè koul e m devwe m kòmsi pou m fè yon batay peyi menm jan yon polisye sèmante pou l sèvi e pwoteje popilasyon se sa m fè tou. Bon pa fè akademi. Pa gen règ di w m pa fè akademi, ou pa konn etik pwofesyonèl mwen monchè. Baz, ban m di w, ou bare figi w pa vre? Tout polisye nan lari yo konn figi tout. Sèl sèl Tim gen lap fè san m konn pa wè figi yo avè nèg ki nan blende yo men lè yo lakay yo yo life lè yo nan lari tou yo life. Pa fè sa monchè, pa fè sa monchè. E pa tout polisye yo konn vizaj yo. Bon gen polisye, gen polisye kap tra ki afekte nan komisarya gen polisye ki pa janm wè vizaj li menn. Lè w pran, lè w pran yon ta de nèg ki nan inite espesyalize yo tankou bri BLTS, Swat, li pa fasil pou nèg konn vizaj yo non men. Ok, ok, an al dirèk, ou fè akademi. Gen de kesyon m pa ka reponn ou non, non live monchè. Ok, ok, m lèse sa tonbe. Ok. Ok, bon ok, kisa w fè menm pou viv? M son biznisman menn. M kreye biznis. Banm di w bòl dèkle. Banm bò pakou m. M son nèg m kòmanse travay depi an 2010, depi apre tranbleman de tè 12 janvye. E m son nèg ki fè konstriksyon batiman. E mwen se sekouris de fòmasyon. E m te yon etidyan an dwa. E mwen, mwen travay, mwen kòmanse travay an 2010 nan Kwa Wouj Ayisyèn, mwen travay nan Concern, USAID, mwen travay nan um, yon ONG ki te Fontanma a ki te rele ah, kòman Bagay sa a. Sa ki te fè lekòl la la, Gaël? E, e, sa ki te Fontamara a, e? Sa ki te konn fè chèltè yo? E, nan premyè ijans, m travay nan premyè ijans, peyi a mi, Ah wi sa mwen trè, dènye dènye ong m travay la mwen trè travay nan yon òganizasyon ki rele Build Change ki se yon òganizasyon entènasyonal ki t ap travay nan konstriksyon ak wout. Ou tande m? Ah m ap tande w wi. Aktyèlman la m pap travay men ak kòb m te konn travay yo save yo m kreye pwòp mwayen m map fonksyone. M chwazi travay a tèt mwen. Ok. Wap travay a tèt ou. Non m pa travay nan karitas. M pa travay nan karitas. Ok. Ou di m ou nan tibwa pa vre? Yeah. Ou nan gwoup kris la pa vre? Uhmm. Men mesye, sosyete a pa kalifye moun pou di yon bagay ke li di konsa. Kòman? Sosyete a pa kalifye nou kòm lòt sitwayen kòm ke bandi non, nou konn sa? Banm di w pawòl trè klè, pi fò moun kap ka, pi fò moun kap souzestime moun oubyen pi fò moun kap kalifye moun nan sosyete a yo pa pi dwat ke nou. Se erè pou pa janm fè. Se erè pou pa janm fè. Tout nèg ou wè kap pale fò nan radyo yo pi fò se vòlè yo ye. Pi fò se vòlè. Kwè m si w vle. Moun ou wè k pale pi fò nan peyi a pa dwat. Ou pa wè yo toujou ap avili youn nan ap avili lòt. Ok ok. Paske se moun sa yo ki mete diferans de klas an Ayiti an. Moun yo si sou zestime w yo fò konnen ke yo se ti moun anba a, ou pa ka frekante avèk ti nèg anlè a. Ò pandan se tan andwa tout òm èt ego. Tande, pa bliye fil panse w. Men, pa bliye ke se nou menm yo fè pase pou bandi, akoz de jan yo fè nou sibi. Ban m di w bòl dè klè. Ou wè jounen jodi an, si w pa batay pou w chanje stati, si w pa batay pou w chanje stati sa, moun p ap chanje l pou ou. Se ou k pou batay. Ban m di w bòl, ou konnen jounen jodi a, si se kon sa, Desalin t ap batay, se menm stati ou di y ap ban mwen, e li yo t ap bay Desalin. Moun ki ret Petwonvil la pa konn ki sakrifis li te fè, yo pa t konn kòb, ki sa l te envesti, li vin moun li vin ye a, jodi a l gen dwa chwazi al ret Petwonvil. Ou konprann sa m ap di w, m pa vle moun fè erè sa yo. Men, pa bliye, tankou, m konn wè yon patnè yo rele Lukaku sou TikTok. Lè m konn ap swiv live ou, m konn wè w ap pale de misye. Nan sans w ap pale de misye a, se yon ènmi w pa vre? Wi paske nèg sa yo ap fè kidnapin ap vòlè bagay moun menn. Men, m te ka di nou tou le 2, nou, ni ou menm, ni nèg izo yo, nou tou le 2, nou leve anba ansanm. Gad yon konn misye byen. Bon, gen yon lè m ap swiv live tiktok ou, w ap pale de tout nèg yo, e kòmsi w konn tout pase nèg yo nèt, e kòmsi nèg la di se nèg ki leve avè w. Men, kounye a, pou w imajine w, e nèg sa yo vin kanpe anfas yo, e nèg sa yo nan kont avè yo. Pandansetan, si nèg ki mete zam nan men nou yo, e pa li n kanpe anfas yo. Banm jò bòl, pa fè erè sa, nèg yo banm jò bòl, nèg yo, nèg sa yo ap di a yo toujou vle fè moun konnen se moun ki mete zam nan men yo, non pa fè erè sa, pa fè erè sa, valè nèg ki leve anba a sa a tout pa janm kenbe zam, an ou panse, ou panse nan, nan, nan, nan vilaj de Dye pa gen bon moun, gen bon moun anndan an, se pa tout nèg kap manyen, e pa tout moun ki anndan, e anndan vilaj la kap manyen zam, gen bon moun anndan an. Ou konprann? Ok. Ok. M te ka di nou estime ke... Jackson respè pou ou. W ap tande bro? Yeah bro. M te ka di nou estime ke nèg sa yo fè pati moun ki kòmsi enpeche peyi a mache pa vre kap kidnape moun pran machandiz moun pa vre yeah ok si n anba avè yo m te ka di bon nou prèske se vwazen yo poukisa si nou menm nap fè sak bon nou pa estope nèg yo. Nou pa vwazen yo non menn. Nou pa vwazen yo non. Ou imajine w, nèg yo ki, ann pran egzanp trè klè. Gen anpil moun k ap pale de Matisan ki pa konn Matisan. Lè w pran Vilaj de Dye, Vilaj de Dye pa fè pati Matisan. Vilaj de Dye se sou Bisantnè li ye. Lè w pran yon gwoup nèg ki soti, ki kite Bisantnè ki vin Matisan, ki vin teworize popilasyon Matisan, n ap goumen avèk nèg sa yo. N ap goumen kont nèg sa yo. Paske yo pa moun Matisan, yo pa konn anyen de Matisan. Nèg yo vin akapare Matisan. Sa sa m vle di w. Nou menm sa avèk mwayen pa nou, nou mete entèlijans nou deyò nou jwenn yon pakèt enfòmasyon, nou rekiyi dè enfòmasyon e gen dè nèg tou nou konnen trè byen nou pale de yo. Sa sa m vle di w. Mwen menm se youn nan rezon fè m met kagoul paske m toujou anndan lakay nèg yo m ap chache enfòmasyon. Ou konprann? Tande. Yeah. Tande. Sa vle di ou ka, m ka di nou gen yon lidè nan zòn kote n ye a kanmenm pa vre? Of course. Ok. Si gon lidè, si lidè a pa nan kòripsyon, si lidè a pa kòmsi yon nèg ki nan bagay sal, jan nou di an, si l pa nan kidnapin, poukisa l pa mete avèk leta pou n stope nèg yo k ap fè sa k mal, ki bloke anba, ki fè. Bon m mèt di anba koz peyi a paralize nan yon sans wi, paske moun yo pa ka mache, moun pa ka sot andeyò avèk. Respè, respè. Moun pa ka sot andedan kay. Wi, fin poze kesyon an non. Moun pa ka soti avèk oken bagay andeyò kòmsi a kè poze pou antre nan vil la avèl. Moun tou pa ka soti nan vil la avèk anyen pou antre andeyò avèl kè poze. Si n estime ke se sèl nèg yo ki koz sa konsa anba, poukisa n pa mande leta konkou epi pou n stope nèg yo? Ou poze yon bèl kesyon la m pral reponn ou kamarad e m panse ke tout moun kap soti nan sid depi yo rive fontamara yo kè poze kou yo pral atake matisan tèt yo cho e sou sou tou lè moun ap soti matisan pou l ap antre nan sid pou l rive fontamara ou wè l fè sin de la kwa paske l konnen l rive nan paradi a la l konnen li pap mouri yo pap vòlè bagay li yo pap vyole li Ou konprann sa m ap di w? E pa bliye nou s on fòs ki, nou pa yon fòs ki legal. Leta gen de fòs ki legal lakay li, ki se lame e lapolis. Nou gen, m wè, m wè nan mwa dout la, nou gen 1 an, 1 an 2 mwa depi n ap goumen a nèg sa yo, lapolis pa janm fè ankenn entèvansyon nan zòn nan. Se, èske se nou menm ki pral chache lapolis la? Non, se pa nou menm ki pral chache lapolis la. Se lapolis la ki dwe nou sèvis paske nou peye. Nou peye tax. Se la polis la ki pou mete, se leta ki pou fè la polis, ki pou bay la polis la tout mwen nesesè. Se sa mwen tou. E pa bliye, nèg yo, nèg yo mwen ki, mwen ki polisye tou, ki pa fin moun, ki pa fin moun moun. Paske chak lè la polis pou pa yon operasyon pou nèg sa yo, e operasyon toujou filtre. E pa bliye tou gen nèg yo ki, yo gen, yo gen bwa nan leta. Mwen sonje dènye man la polis ap men yon entèvansyon sou anèl, yo te paske arete anèl. Annik gon kout fil ki fè yon senatè rele yo bloke yo bloke yo bloke operasyon ki fè anèl la polis pat arete l jou sa. Ou konprann sa map di w frè m? E Lèzetazini, Lèzetazini gen de operasyon l pral fè se pa avèk lapolis sa li. Se nan tout peyi di monn gen de gen de kò paralèl wi leta toujou itilize pou de pou mennen dèzoperasyon. Men si leta, si leta wè travay nap fè, li pa vin chache nou, e pa nou pral chache leta. Ok, gon mo sot di la, ou twò danjre. Sa di frèm? Gon mo sot di la, ou twò danjre. Ki mo? Bay ou pale de lame. Ayiti pa gen lame. Wè nenpòt peyi ki gen lame, e pa peyi ki gen lame m di l pa ka gen bandi non, men bandi pa ka fè sa l vle nan yon peyi ki gen lame ok. Anlve mo sa. Ayiti pa gen lame. Lèzetazini pa gen bandi? Tande, m pa janm di w sa non, men yo pa ka fè sa yo vle nan peyi a ok. Ou pa ka di m sa monchè. Sen Domeng pa gen bandi? Tande m tou, tande m, tande m, tande m, bal bon pale. Eske Sen Domeng pa gen bandi? Ant Ayiti avèk Sen Domeng, ki kote k fè plis krim pa jou dan le mond? Tande, men bandi pa fè sa yo vle konsa. Ayiti, bandi an di w la bloke. Pa fè sa, pa fè sa. Sen Domeng gen plis vòlè ke Ayiti. An kachèt, men yo pa ka ouvè kò yo fè sa yo vle jan Ayiti ye a. An kachèt, pa fè sa monchè. Gen kote, gen kote Sendomeng lapolis pa ka antre menm. Men e jou, e jou yo poko fin. Lè w ap pran, lè w ap pran Brezil, Brezil gen favela. Ou pa gen bandi la yo non. Wi gen bandi. Oh bon wap di eme lè zeta e brezil pa gen lame. Tande, men jan nou ye Ayiti a pami tro bandi pou sa sa di leve li di tèl zòn pa fonksyone, jodi a l bloke tèl zòn, ann ann pran blòdè k te konn bloke anba a e e l ap di li di pou al leve jodi a la moun pa vin nan mache moun pa vin sesi m panse kòmsi se lame on bandi k ap chwazi. Mpa tande w byen non frè m. Mpa tande w byen non. Live la gen lap koupe bò kote w la. Ale ale. Kounya w tande m la? Ou tande m la?